Sa kap fè tout moun, jodi a se dimanch 26 me 2019, nou touve nou ekzakteman nan Inivèsite Kiskeya kote gen yon mach ki ap fèt, kap soti nan Kiskeya pou rive Channmas nan... plas konstitisyon an. Kisa ki ta pral di, kisa ki ta pral fèt, map kite nou swiv apre sa nap fè yon ti kòmantè ansanm. Pa bliye ke ou sou ti randevou TIRAN chif 2 VOU. Enben jan nap swiv nan la nou sou wout la nap desann e mach lan jiska prezan kenbe e objetif li tout moun se yon sèl bagay aba kadejakè arete kadejakè Aba vyolans sou fanm. Pa bliye ke jodi an se fèt manman, fèt tout fanm vanyan nan peyi a. Donk, mach sa a li gen plizyè sinifikasyon e nou espere ke moun k ap rele anmwey yo la, moun k ap kriye yo la, yo jwenn solisyon ak sa y ap chache a. Donk, moun ki responsab, moun ki ta sipoze pran desizyon yo, mwen swete ke nou pran desizyon nou. Li la a, tout moun konsène, ke w se fi, ke w se gason, ou konsène paske ou gon sè. Ou gen manman, ou gen pitit. Donk tout sa yo, yo moutre ke nou tout nan sosyete a nou konsène. Nou te wè anpil gwo moun, pa egzanp nou te wè majistra Tabarnani Simon, nou te wè Jerry Tardieuly depite de Petyonvil. Map pwofite salye prezans lapolis ki tap fè yon travay serye e ki te trè bon pou nou paske nan fen mach lan te gen lòt moun ki te vle antre nan mach lan pou chanje bagay yo. Men, etan done ke lapolis te la, nou te oblije rive kote yo te bezwen rive a ki se te plas Konstitisyon an. Kesyon ki gen pou poze kounye a, kisa w panse ki ta sipoze fèt e kiyès ki ta sipoze kòmanse travay sa a?